Peyi Lèzetazini Damerik mande pou leta Ayisyen retire minis ki nan gouvèneman aktyèl la yo pran sanksyon kont yo. e yo mande leta pou l degaje l mennen bon jan ankèt pou mare minis sa yo jije yo kòm sa dwa medam matmwazèl e mesye nan videyo sa a ou pral gen chans konnen tout avantaj ak privilèj yon nonm genyen nan men l lè l minis nan peyi dayiti e malgre tout avantaj sa yo li pa pè pou l rantre nan gang rale chèz ou ou pral konnen detay. Maten an byen bonè, nèg ak zam anvayi Kafou Fèy pou rive Savann Pistach. Genyen anpil sitwayen ki pran bal selon sous nou kapab fè konfyans. Objektif atak sa pèp ayisyen se pou ta pran kontwòl komisarya. ki nan zòn nan erezman lapolis entèvni ou pral wè videyo. Yon gwoup sitwayen ansanm avèk pannkat nan men yo debake devan anbasad lafrans. Medam matmwazèl e mesye se pa 2 a 3 koze moun sa yo pa di devan anbasad la ebyen yo deklare lendi kap vini la pa gen wout pa bwa lekòl ap ouvri tout moun ki gen machin tout chofè moto Gade, mache ansanm avèk 250 goud nan pòch ou pou achte yon galon gaz. Si tout fwa yo ap fòse nou peye galon gaz la 570 goud, pa ezite, sote ponp sa paske yo menm yo pa nan rans ansanm avèk Ariel Henry ki soti pou l koupe souf pèp la. Medam, matmwazèl e mesye ou pral tande tout dosye sa yo ak divès lòt ankò. Mwen envite ou rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo se zanmi paw. Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an, e kont sa ki se te, Vensan bourik tonbe nan twou, konbyen tèt, konbyen pye? Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se 2 tèt, 6 pye. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen, Chouk bwa nan mitan lanmè. Chouk bwa nan mitan lanmè, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl, se mesye, jan ke m te anonse w, peyi Lèzetazini mande pou gouvènman an degaje l, pran sanksyon, revoke minis nou yo soti nan lis non moun k ap finanse gang nan peyi Dayiti. Lèzetazini pran sanksyon kont yo. koupe viza e menm anonse yo ap sezi byen mesye dam sa yo. Frèse sè byen eme, wi, peyi Lèzetazini mande pou leta ayisyen retire minis li sanksyone yo nan gouvèneman an e mennen bon jan ankèt pou jije mesye yo. Chaje dafè ameriken an ki se Eric an Ayiti yè 9 la li t ap. entèvni sou antèn Magik 9 nan entèvyou sa a, li te pale sou ansanm de sanksyon peyi Lèzetazini pran kont divès elit politik ann Ayiti, komèsyal ansanm avèk sosyal. Jounalis yo te tou pwofite entèwoje l tou sou sitiyasyon minis ki nan gouvèneman Lèzetazini pran sanksyon kont yo, revoke viza yo selon chajedafè a, li fè konnen se gouvèneman an ki pou degaje l bay mesye yo sò yo se yon reyalite nou pa site non yo se vre men nou koupe viza yo paske yo nan sak pa sa ebyen frè se sè byen eme aprè deklarasyon chaje dafè a nouvèl ki pral rive jwenn nou pa bò isit jounen jodi a lèzetazini mande pou ke Ariel Henry revoke akolit li yo, li pran sanksyon kont yo. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te prezante nou dènyeman an, divès non ki deja site, moun sa yo Lèzetazini pran sanksyon kont yo. Genyen minis kolektivite teritoryal la, Lydskitel ki kidnape yon pastè pon bòbòt, nou kapab raple nou dosye sa, pastè Ferre. Genyen minis agrikilti la pèp ayisyen, bon lè non sa soti franchman m sezi m wont m pè minis lagrikilti, o mwen si yo te di m minis la nan vòlò sa kangren m te ka konprann, si yo te di m minis la nan vòlè sachè ditan m te ka konprann, si yo te di m minis la nan vòlè hèbisid m te ka konprann. Men viza revoke pèp ayisyen akoz de dosye ensekirite kap fè raj wi nan peyi dayiti. Antouka, bagay yo plis pase sa nap imajine, jan ti pwovèb kreyòl la di jan chat mache se pa konsa l kenbe rat. Genyen ministre de la justice Bertho Dorcé, ansyen dwòg dilè pèp ayisyen, raple w non l te fè skandal deja nan la repiblik nan dosye, pil katouch yo te jwe nan pò Pòdepè a nan mwa ki sot pase yo la. Genyen minis defans lan ki se Enol Jozèf, ou kapab raple ou nan jou pase yo, minis lan, selon divès enfòmasyon nou te genyen, te rele bay Jenèf ap negosye l ap bay lajan, minis defans nan peyi wi, ministè defans wi papa ayisyen nan peyi. Chèf ministè ap rele yon gwoup ame pou ap negosye bay lajan pou l kapab jwenn gaz. Ou kwè se koze nan peyi sa? Ebyen pèp ayisyen Lèzetazini mande Ariel tanpri souple revoke ti mesye sa yo mete yo sou kote pou nou. Mete yo sou kote epi pou leta ayisyen degaje l mennen envestigasyon sou mesye yo konnen ki valè zak malonèt yo fè anba raje yo e non sèlman sa tou trennen yo devan lajistis aprè jijman si nap mete yo nan poto mete yo nan poto degaje nou fin fè rès la paske mwen menm son kout men map bay m pa ka fè de a a zèd ebyen mwen bay premye kout men an donk fòk moun nou menm nan peyi a ki se ayisyen mwen wè volonte lakay nou pou n mete sekirite nan pròp peyi nou mèdam matmwazèl se mesye genyen senatè Patrice Dumont. ki tap entèvni sou antèn Magik 9, senatè a deklare li regrèt sa pou lanbè. Si li pa demisyone, pèp ayisyen, kòm prezidan biwo a, li di li regrèt sa tou pou lòt senatè yo. Li regrèt sa pou sosyete a. Li espere pou defans Lanbè li pa anbarase tèt li ansanm avèk tit prezidan. Lanbè demisyone Lanbè ka w grav Lanbè demisyone kite tèt sena papa degaje w al vann soulye pou kapab ale nan lajistis ale nan loni kòm etandone yo ap sal non w Kòm etan done se pèsekisyon politik ala traka nan peyi sa wi mesye aprè 25 an de sèvis pou moun ou tap travay la jounen jodia l kobli pou nan dwòg ti konpè pran zo ou nan dwòg. Aprè 25 an de sèvis pèp ayisyen franchman m tap wont wi m pa tap pale menm nan la repiblik. Medam, matmwazèl e mesye, an palan de minis, li enpòtan pou nou konnen wòl yon minis nan peyi Dayiti. Se trè trè enpòtan. Donk, yon minis nan peyi Dayiti, menm jan nan tout lòt peyi nan mond lan, se yon fonksyonè leta. ki pase par yon konkou pou ke li vin fè karyè li nan leta. Men nan peyi Dayiti se pa sa ki fèt. Ou tande konkou fèt pou minis non mwen chè. Alo baz sak pase la? O m senatè mwen chè m gon pòs minis la map mete w minis tèl bagay pou n brase ansanm. Ou konnen son peyi konsa. Medam matmwazèl se mesye pou w nome minis fòk ke ou genyen 30 lane. Selon sa konstitisyon an di. E non sèlman sa tou fòk gon kay pou rete. Yo pa ka pran yon nomad moun nan san demè yo al lage l nan ministè ki entansyon e dokiman leta yo. Ki sa w ap fè avè yo? Ki kote w pral mete yo? Fò w gen yon kay pou rete pou minis. Fò pa gen lòt nasyonalite. Fò senp sitwayen ayisyen. Bon, sa yo pa respekte ditou pa bò isit. Fok ke moun sa li pat kondane deja, non l pat site nan dosye louj, humm bagay la di humm, ou raple w Jovenel Moïse te revoke li t kite l pou, li t kite l pou dwèt long nan karakol, li fè l chimen kwochi avèk plis pase 100 mil dola, epi jounen jodi a l vin minis kolektivite teritoryal non, rien ne se perdre tout se transforme en Haïti. Ou gen minis Bertho Dorcé pèp ayisyen? ki vòlon dwòg kareman epi jounen jodi a l minis jistis alepòk li te jij ti konpran genyen minis planifikasyon an ki se rika pyè gwo vòlò dèlko nan sena sa poko janm anyen pèp ayisyen ou genyen premye minis arièl anri non l site nan touye prezidan epi l stil la l ap dirije epi. la konstitisyon di nou fòk moun sa nonl pat site nan dosye louche non sa pral depan de kisa k dosye louche pou la konstitisyon e kisa ki dosye louche pou lè politisyen de se peyi tu konpran pèp ayisyen donk mèdam matmwazèl e se mèsye lè ke yon moun te minis deja sa ka rive lap soti nan ministè sa lap travèse pou lal non lòt ministè. Li enpòtan pou moun sa li menm li genyen dechaj ki montre ke bwat ke l tap jere avan an, li te byen jere l, pa gen dega, pa gen lajan ki gaspiye, pa gen fwod, tout bagay te sou kontwòl. Donk lè sa l ap ka soti nan ministè sa a pou l travèse pou l ale nan lòt ministè. Eske sa respekte nan peyi Dayiti? Jiskaprezan m ap di ou non. Lè yon moun minis nan peyi Dayiti, li chaje ansanm avèk opòtinite. Li gen opòtinite pou l nome moun, moun ki ka travay, li ka nome tout ti boubout li mete, li ka nome ti boubout fanm gason, ou konprann, pase jounen jodi a bagay la melanje dan lemond, li ka nome tout fanmi l, tout ras li, mete bò kote l. E pèp ayisyen kite m di w klè, lè ke ou gen yon dirijan ki sòt, ki pa gen konesans pou pòs ke li ye a. Li pap chèche yon moun ki gen konesans pou met anba l, nou konn sa? L ap chèche yon lòt ki pi sòt toujou. E kòman nou gen yon pakèt moun sòt ki nan tèt ministè nou yo, bon m esplike nou. Gen de moun pèp ayisyen ki kapab fè kanpay, men yo pa gen kapasite pou yo jere yon ministè silvouplè. Donk, moun sa ki t ap batay bò kote senatè depite, Lè moun sa vin chèf pèp ayisyen, kòm rekonpans li di lòt la m ap lage w nan tèl ministè, m ap lage w nan tèl bwat etsetera. Men, pa bliye, moun sa, li pa t menm, li pa gon nivo detid vrèman, pase mwen m sonje m te gon minis ki te fè nevyèm, m pa p di nan ki ministè, nevyèm ane l fè. nevyèm ane pèp ayisyen. Kounye a la, moun sa ki vin santi l fristre, fache, pa bliye se nevyèm li fè epi l vin tonbe nan pòs ministè, li gwo minis nan larepiblik, li gen divès machin sekirite etsetera. Moun sa sa l pral fè, l ap batay pou l chèche tout moun ki pa ka reprimande l, ki pa ka di minis ou pa ka fè tèl bagay konsa, l pa p fè anyen pase l chita, entèl ou fè tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, li fini pase l pa kapab, li pa gen kapasite. Donk lè konsa yo chèche moun ki pi sòt mete anba yo pou yo ka pase yo lòd jan yo vle. Donk ebyen pèp ayisyen ki sa ki pral pase nan ministè sa a de jou an jou ebyen ministè sa ap fini jiskaske l kraze l pa egziste ankò pase se toujou enkonpetan ki pase nan tèt ministè a ou konprann. Donk medam matmwazèl e mesye. Dèfwa tou, yon minis konn rive nan tèt ministè yo nan peyi Dayiti, se gras ansanm avèk negosyasyon politik ant aktè yo. Donk, yon ekip aktè politik chita yo negosye, yo di prezidan pran entèl pou nou lage l nan tèl pòs paske chak vandredi n ap bezwen kòb biyè, n ap bezwen kòb bwason an pou n al byen pase. Medam, matmwazèl e mesye, men li enpòtan tou pou ke ou konnen, kantite privilèj yon minis li genyen. Lè ke ou tande yo site non yon sitwayen nan peyi a, yo di l pral minis jistis, li pral minis kolektivite, li pral minis finans, li pral minis planifikasyon, premye lajan l resevwa, se 2 mil dola. 2 mil dola sa l resevwa pèp ayisyen, 2 mil dola ameriken, Se pou l achte soulye mete nan pye l pou envestiti a ok. Se pou l achte kostim, se pou l al fè cheve l, se pou l chanje chemiz rabi l te gen nan pandri l depi 1900 jamè yo, se pou l achte mòp ou konprann pou l netwaye kay la, se pou l jete matla ki gen pinèz la paske imedyatman ou vin minis tanzantan gen moun k ap vini lakay ou. E chak mwa pèp ayisyen, minis yo touche yon total de 121 mil goud brut. 121 mil goud brut. E lè yo fin touche lajan sa apre taks pèp ayisyen li rete yon total de 85 mil goud. E yon minis ki vin soti ansanm avèk 85 mil goud, li touche menm kantite ansanm avèk yon senatè dla repiblik. Konprann byen. Li gen tan gon 2 mil dola pou l achte rad met sou li, pou l bwose dan l, pou l achte poud, wè sa m di w la, pou l achte ti krèm pou l kòmanse leve skanp figi a, ou konprann, mizè a te rèd nan kò w, w ap soti nan mizè pou w al tonbe nan richès, s on bagay konsa. E, pèp ayisyen, minis lan, Lè ke li pa nan ministè a ankò, sa vle di yo revoke l, pa bliye yo nome l pou yon bout de tan. Lè ke l pa nan ministè a ankò, yo ba l yon endemnite de separasyon ki vo 6 mwa. Sa vle di yo ba li an total 700, yo ba li an total 721 mil goud. Yo bay minis lan silvouplè. Ou pap travay men fok ke ou gen ti bagay nan men w, tu konpran, sè le peyi kè kòm sa pèp ayisyen. Minis lan, se pa li menm ki mete kat telefòn, se leta, se nou menm ki ba li lajan pou ke li mete kat sou telefòn ni. Bon nou pa konn sa l regle ak kat la, ak a kiyès li pale, m pa konnen. Lajan sa yo pèp ayisyen, se nou ti moun, nou ti bebe n ap envesti l, ok? Minis yo resevwa kòb pou gaz, se pa yo menm ki mete gaz nan machin yo, anyen pa sou kont minis yo. E non sèlman sa tou, li resevwa lajan pou kabinè, pa bliye chak minis gen kabinè yo pèp ayisyen. Donk, minis lan resevwa lajan pou kabinè l silvouplè, pou l peye manb kabinè l, ti konpran. E koze yo pa fini la, Yo remèt minis yo ansanm avèk fonksyonè administrasyon yo yon debit kat. Debit kat sa a, pèp ayisyen, chak mwa yo resevwa yon total de 300 mil goud sou li. Pou jere lè detay nan ministè a ti konprann. Debit kat sa a, chak mwa genyen 300 mil goud. Gen konn pi piti, men li pa depase 300 mil goud. Leta bay minis yo yon dezyèm kay pèp ayisyen. Ou pa ka minis pou rete nan yon ti kay depi 1900 jamè non. Fò ou ouvè kò ou, fò ou gen yon lòt bèl kay nan la repiblik. Donk, minis yo gen yon dezyèm rezidans. E, dezyèm rezidans sa, se avèk yon pri de 4 mil dolar ameriken. Minis la gen dwa genyen 2 machin. Sa e sa konstitisyon an di men kotèj Ariel genyen 34 machin li menm li pa nan rans. Ala traka pou lave kay te papa. Minis la gen dwa gen 2 machin, 2 chofè, 4 sekirite. Lè nap gade minis nou yo pèp ayisyen ki valè machin nou pou pi piti nou pa konn wè 4, 5. pil polisye, gen sekirite apa, gen polisye apa. K ap sekirize minis lan, ou konprann. Lò ou ann afè twòp nan lavi ou, ou gon jan ou mache ou toujou, ou toujou sispèk fò w mache an klan, fò w mache an ekip, ay vòlè toujou sispèk, asasen toujou sispèk fò w mache an klan. Donk minis nou yo nou kapab wè, yo toujou mache an klan. Donk malgre tout privilèj sa yo, nou pa wè sa yo fè pou peyi a nou? Nou pa wè ki travay yo ap fè nou? E non sèlman sa tou pèp ayisyen, pou minis finans lan li menm, li kapab genyen jiska 4 machin nan kòtèj li, donk pa bliye gen gwo ministè, gen ti ministè. Donk gen ministè ki resevwa plis lajan, gen minis ki resevwa mwens lajan. Men, malgre sa, privilèj sou privilèj, ou pa wè kisa yo itil peyi a. Medam, madmwazèl e mesye, selon dènye enfòmasyon ke nou genyen, Se ta 5 minis k ap tonbe ansanm avèk yon direktè jeneral nan gouvènman Ariel. E moun ki pral ranplase yo, genyen 4 minis ki pral ranplase sa ki gen pou tonbe yo la, yo te fè pati de gouvènman Privè a, raple ou an 2016 lè ke li te prezidan. Donk. Ou kapab swiv pèp ayisyen malgre tout privilèj sa yo, tout avantaj sa yo mesye yo gen nan men yo men franchman ou pa wè kisa yo itil peyi a, kisa yo ap fè. E sa k fè m pa sispann poze kesyon lè ke yon minis leve nan maten li mete rad sou li, li pran pil sekirite l pren prep ap fè bri nan lari a leve pousyè, kisa l di madanm ni l al fè? Kisa l di madanm li al fè? Donk se pandan dènye moman yo la pèp ayisyen n ap konprann kisa minis yo al fè lè yo leve nan maten. Se pa dosye peyi yo ap jere. Donk yo ap souse nou, yo ap pran ti avantaj ke nou ba yo a, an menm tan tou yo ap destabilize yon lòt bò se travay sa yo ap fè nan peyi dayiti. Egzatteman, se travay sa. Pase, si yon sèl kou yo ka revoke viza divès minis pran sanksyon kont yo, donk jounen jodi a nou kapab konprann ki travay y ap fè anba raje a lè w wè tout lasit jounen y ap kouri monte kouri desann nan larepiblik kòm ti pwovèb kreyòl la di se lè van vante tout moun ap wè bouda poul la jounen jodi a van kòmanse vante pèp ayisyen nou kòman wè sou ki pye minis nou yo kanpe nan peyi dayiti ki travay yo ap regle anba raje a donk menm jan sam avèk prezidan sena lanber apre 25 an l ap fè espyonaj pou lèz ameriken jounen jodi a nou pral konnen menm zanmi sa yo di li genyen anviwon 20 lane depi l nan trafik dròg antouka an nou kite sa la pou l pa fèzè mèdam matmwazèl se mèsye ensolit nou pou jounen jodi a se jan w ap gade imaj sa ou kwè se koze. Imaj sa wap gade la son dam ansanm avèk yon mesye ki fè aksidan. De machin yo frape ansanm. Lè de machin yo fin frape ansanm jan wap gade imaj la pèp ayisyen. Mesye a desann pou lal gade kòman dam nan ye. Oh oh. Lè lap rive, dam nan fè oh tu es un homme! Oh non non non non non non. Ou wè la se desten ki fè nou kwaze. Wi. Se desten ki fè nou kwaze. Si ke machin yo ka kraze nan nivo sa, epi nou tou 2 rete an vi. Epi dam nan desann machin nan, lap pale ansanm avèk mesye a. Nèg la reponn, wi, sa se yon bon siy vre wi. Sa se le syèl ki voye mesaj sa pou nou. Donk, le syèl vle pou nou te rankontre, pou nou te fè konesans, pou ke nou batay, nou wè kòman nou te kapab pase rès vi nou ansanm. Epi dam nan di, ou wè, m pa kache di ou, desten te tèlman vle nou rankontre, ou wè machin nan frape kraze konplètman, m gon boutèy chanpay andedan machin nan l pa kraze. Bon m al pran l pou nou fete sa. Paske machin yo kraze epi nou anvi nou fòk nou fete sa, se desten pèp ayisyen. Dam nan ale nan machin nan vre li pran boutèy chanpay la li pote bay mesye a li debouche epi mesye a bwè demi nan chanpay la. Epi dam nan bouche boutèy la tou dousman epi li kenbe l. Mesye a di l men sak pase? Apa ou pa bwè nan chanpay la? Dam nan di non m pap bwè non Men li di cheri sak pase eske ou pa dakò e jan bagay yo fèt la Fi a di non m pap bwè map tann lapolis E sak fè m wè yon gason Mwen yon gason Nou fin cho nou pa respekte fanm Mesye Mesye pran prekosyon Donk dam nan fin bay mesye a bwè chanpay la. Epi lè mesye a dil apa w pa bwè l di non map tann polis paske lè lapolis vini yo pral fè tès pou yo wè si w te bwè kounya la e mesye a kap responsab yo ap wè elik te foure kòl nan dèyè machin lòt la antouka mesye trè prudan ansanm avèk medam yo m pa kache di w si w wè fanm kap ala koulèv epi l vini l vin sedwi adan pa gen anyen fanm pap fè tande rete veyatif medam matmwazèl se mesye se moman pou nou fè yon kout pye nan komin kafou fòm di w. Nan mache Kafou, nou te gen chans pase pale ansanm avèk kèk ti machann pou nou konnen kòman lavi a ye. Bonjou madam, eksplike nou kòman bagay yo ye pandan dènye moman yo la, pri pwodui yo, eske gen lavant, pale ansanm avèk popilasyon an silvouplè. Kès machandiz m te konn achte 200 dola, li moute 700 dola. Kès pwason mami m te konn achte l 500 dola, li moute 1700 dola. M pa ka ba timoun yo manje. M te konn achte kredi, m pa jwenn achte kredi ankò. Men si yo pa ka achte yon kès machandiz, galon lwil vann 500 dola. M pa konn sa pou m fè avè yo. Moun yo twò mechan, vann bagay yo twò chè. Timoun yo ap mouri grangou nan men m. Anmweyy! Kay papa! Gad yon doulè nan peyi sa, bagay yo difisil. E ou menm trè bèl madam, ban nou ti fidbak, kòman bagay yo ye? Pou w di premye minis Ariel Henry ap chape anba tout kout anmwey sa yo nan la repiblik, e ou menm chère madame, pou kisa ou la? Lè n pase matisan nou pa ka travèse maten n sot matisan m wè yon fanm mouri nan dlo a bagay yo twò di pou nou nou riske ti kès blayi sa te vann 250 dola li vann 1600 dola Fi chache Arnette sa te vann 20 dola li vann 35 dola kès la vann 700 dola men mezanmi bagay yo enkwayab nan peyi a nou mande sekou nan peyi a nou pa vle mòd dirijan sa yo yo pa bon pou nou e fyèl nou tap pete nou pi piti men lekòl lekòl ki yon gwo bagay nan peyi a men lekòl fèmen Ariel di kareche nou lekòl ti pa ti pa nou pa janm wè kote lekòl ti pa ti pa anmwee. Merci merci e donk nap pale ansanm avèk yon lòt dam, bèl madam bonjou di nou kòman sa va lakay ou, kòman sa ye, kòman lavi a ye, kòman sitiyasyon ap dewoule, ban nou ti detay sou lavi ou silvouplè. Mesye konn al achte bon kredi pou nou vann li pou nou fè yon pousantay pou timoun yo, yo paka pase matisan chak yo pase yo pran trelè yo nan men yo, yo menm yal chita. Yal chita yo paka fè anyen tout sa yo te genyen ale nèt yo paka fè anyen men gade pri galon lwil gade pri sak diri doum diri ap vann 40 dola Nou remake pwason sèlman wap vann? Pwason m vann pwason m vann poul tout sam pwodwi alimantè nan vyann nan m vann tout nèt Mwen pa jwenn poul la menm? M pa jwenn poul ditou ditou ditou yè m achte yon kès poul pou 1600 dola m vann li pou 1400 dola m pèdi kòb la kotem pral jwenn li pou m vann kotem pral jwenn l. Kote m pral jwenn li? M ap vann krèm nan ayè 100 dola m pèdi l kòb la. E oun moun ki gen mil goud nan men l kòman l pral fè achte nan men m pou l manje kounye a? Donk pèp ayisyen ou kapab konprann si w achte ou pa fè manman lajan èske w ap ka retire 2 moso pou voye lakay pou prepare pou bay timoun manje non e ou menm bèl madam pale ansanm avèk nou kòman biznis lan ye silvouplè. Pwason an lal vann 1700 dola. La malerèz la vin avèk 1000 dola. Avèk e avèk 200 dola, 300 dola pou yo vin fè mache bay timoun yo. Yo pa ka achte anyen bay timoun yo. A 300 dola vin nan mache yo pa ka bay timoun yo manje. Lontan te konn vin la avèk 300 dola, 200 dola. Ou achte tout ti kalite bagay ou bay pitit ou manje. Kounye a ou pa kapab. Mezanmi n ap mande pou bagay yo fè bagay yo desann pou nou. E pou sa m ka pran 150 dola m ka pran. Lekòl nan men nou pou nou peye. Nou pa wè nan anyen pou nou fè pou nou peye lekòl. Donk nou kapab konprann se chak jou k ap pase, sitiyasyon ap vin pi konplike toujou nan larepiblik. Nou gen yon bèl madam la, n ap di l bonjou. Fon ban nou ti detay sou komès la, depi kilè ke w ap vann jan de pwodui sa yo silvouplè? Ti pye kochon an tap vann 250 dola li vann 1000 dola pye kochon an li vann 1000 dola atyèlman la men kounyè la si se ladanl pou nou fè 25 goud pou nou bay pitit nou manje nou pa kapab pa gen anyen pou nou fè preske nou oblije preske soti nou soti nan lari e pa anyen ap regle pitit nou e chita chita kote sa k te konn al lekòl li pa gen lekòl pou li sa k te konn Al nan metye li paka peye machin pou li li oblije kanpe nap tann Bondye paske bagay yo tèlman di pou nou menm manje nou paka manje nou paka fè anyen tankou nan materyèl si ou te konn kotew foure tèt ou kounya pa gen bagay konsa ankò. Vwala medam matmwazèls e mesye ou sot tande deklarasyon divès ti machann nan komin Karfou kap plenyen kòman bagay yo di pou yo, kòman bagay yo difisil e map raple ou apre anviwon 16 mwa depi prezidan asasine jan mesye yo te pwomèt lavi a pral woz, lèt ak myèl ap koule, ap gen sekirite, ap gen manje, sekirite piblik, sekirite politik, sekirite alimantè pou site sa yo sèlman donk jiskaprezan. Nou poko janm ka kwaze ansanm avèk dosye sa yo sou chimen nou fè ke de jou an jou popilasyon an ap rantre nan mizè pi plis toujou. Medam, matmwazèl, se mesye fòm diw nèg ak zam anvayi maten an byen bonè kafou fèy, wout dal, enpas edi ansanm avèk savann pistach. Gen sitwayen ki resevwa bal, objektif atak sa se te pou pran kontwòl komisarya nan zòn nan paske. sa ka pral pèmèt pou bandi yo ransone gwo machin ki pa deside pase pa Matisan men ki pase pa zòn Senjid. Donk, Leta li menm, l ap kalbende, l ap dòmi, l p ap regle anyen, bandi yo yo menm, yo ap travay darachpye. Donk, rapidman, lapolis te debake nan zòn sa, rete konekte nenpòt nouvo detay ki genyen, n ap toujou la pou nou enfòme ou. Ou kwè se koze nan peyi sa fòm diw selon Miami Herald otorite nan peyi Lèzetazini nan jou pase yo te jwenn yon zam anndan yon poul jan ke wap gade imaj la la. Poul boure sa ebyen otorite yo jwenn zam nan anndanl se nan èpòt Fort Lauderdale. se yon fanm ki tap rantre ansanm avèl nan peyi dayiti donk pèp ayisyen ou kapab gade imaj la mezanmi laplipa nan dyaspora yo silvouplè peyi a paka jan li ye la epi wap fòse rantre a zam ankò men se kwa listwa ki entansyon ou pral dim zam wap rantre avèl la se pou just al mete yon moun atè pou fini paske ou pap rete ou pap rantre nan gang paske. Ou pa la pou vin finanse ensekirite non. Depi w touye yon moun ou tou deja konn sa w ye, son bandi. E medam matmwazèl se mesye yo konn sa ki fè m tris pandan dènye moman yo se ke nou fokis sou ti nèg a zam yo. Se tout kò peyi a nèt wi ki gen gang ki gen klan. Imajine w m ale nan edh pou yo vin enstale yon kontè pou mwen mesye. pou yo vin enstale yon kontè pou mwen yo mande m 50 mil goud pou yo vin enstale yon kontè ala traka pou lave kay tè peyi sa gangsterize tout kote medam matmwazèl se mesye fòm di ou nan jou pase yo ebyen la polis te tire nan zòn piblen yon chofè moto ansanm avèk tout polisye pandan an polisye a ta pral fè spò madanm chofè moto a ki tap esplike devan la près Koman lap viv se te maril ki te sèl sal prosede nèg la tal chèchel nan mòn rantre pòtoprens ansanm avèl ebyen jounen jodia maril mouri nan move kondisyon kite yon timoun sou bral pou plis detay ann tande deklarasyon dam sila. Marim etode m tande yo dil te nan gang Ismael sa pa konn kenbe zam li pa konn nan afè moun. Li te gen yon vye moto l t ap viv ansanm avè l. Yon jou l gen, yon jou l pa gen. Gen de lè, li konn leve kat pàn kawotchou. Li konn vini nan jounen an, li pa jwenn anyen pou l ban nou. Nou konn dòmi konsa, nou leve konsa. Li vin gen yon mesye, li di m li te nan mekanik, li ranje yon machin pou yon mesye, li di m mesye a se polisye li ye, li vin alèz ak polisye a. Polisye a achte yon machin, yon moto. li ba li l kontra. Kontra l ba li la chak lè polisye a ap vire ansanm avè l, Ismaël di m, Jozwi, li mèt sòti a polisye a, polisye a pa p ba l yon goud, menm pou l mete gaz. Se al rele Ismaël, al depoze l tèl kote, rele Ismaël al pran l. Ismaël konn vire nan menm yon pen l pa gen pou l ban nou. M rete konsa, pitit la rete konsa. E Ismaël kite tout mwen. Li menm kite fanmi m. E li menm ki E Ismaël ki te fanmi m pa konn sa pou m fè ankò Bon men yo tire l deyò a Yo tire l m pa konn sa pou m fè ankò E li menm ki te fanmi m E li menm ki moutre m Pòtoprens E li menm ki te tout mwen Menm kò a nou pa ka jwenn Dame pou yon moun pou moun yo ede m Pou dyaspora yo ede m silvouplè pou nou ta jwenn kò a. Pou yo ta edem fè antèman. M tande polis yo k tiye l deyò. Bon yo pa tiye may m pou anyen non pase l pat nan anyen nan afè moun e polisye a yo touye yo bay m pa konn konbyen bal yo ba li tou yo tiye l tou pase l pat konn nan afè moun. Men madam an tande m kisa yo di w? Kisa w jwenn kòm enfòmasyon? Ki sa k te pase? Èske Ismayèl te nan kont ansanm avèk moun? Li konn mache ansanm a polisye a, kote polisye a prale, polisye a pral fè spò, Ismayèl, li rele Ismayèl pou Ismayèl mennen l. Li konn vini a bay la la m fè manje, menm tan l pa genyen pou l manje ti manje. Bon mwen m pa konn anyen de mesye ak polisye a non. M ki mouri ansanm a Ismael la, men Ismael pa bandi. S on chofè moto li ye. Bon gen de lè l konn sòti, menm anyen l pa jwenn pou l ban nou. Oh ok sa vle di se ansanm avèk polisye a li te ye lè ke lòt polisye yo pase yo tiye misye. Nan estasyon pi blen m tande. M pa menm konn zòn yo byen. Lendi a 2 zè. Bon, fanmi an pa gen mwayen, m pa gen mwayen, se li menm ki konnen ap ede m. Se li menm ki konnen ap ban m manje ak timoun nan, li menm ki konnen ap ban m bwè. Li pa p soti la, si l gen 50 goud la nan men l, fò l achte yon sachè pen pou l vin avè l pou l di Jozime non. Wi, si yo te ka ede m, pou yo ede m silvouplè. M pa ta renmen chien mangez m al pa konn li pa konn nan afè moun li pat konn fèm mal. Men madam fon ti tandem silvouplè di nou silvouplè ki kote yo diw ke mariw mouri eskel te nan zak malonèt sak pase menm. M pa konèt polisye a trè byen, se mwa de jiyè Ismaël rele m li di m Eeh Jozi vini non m pap kite moun leve pitit mwen map kite fanmi leve pitit mwen non map kondi moto map fè sam kapab sam jwenn map rantre nan ti sòl poum peye lekòl pitit mwen eswè kote nou rete a deyò la nou rete wi tout moun rekonèt li tout moun ap pale de li e li menm pafwa konn bay ki konn ede Ismaël bon e li menm k achte moto a bay Ismaël kontra l te tèlman renmen fason Ismaël Yo mele nan menm m pa konn sa pou m di m lage debra balanse m pa konn sa pou m fè se pa tout ismael la k kanpe pou li wi ismael pa gen fanmi non. Pen an gen 6 pen ladan l pran 2 li banm 2 l bay bébé 2 kounya l di Jozi map vini wi li sam jwenn map pote bébé di papa pote ji pou mwen wi m tèlman sezi m tèlman sezi m pat janm panse yon bagay konsa non. Frè polisye a di Li pa konn anyen de kò Ismael, li pa, li pa, li gintan bal 6000 dola, m pa konn si te 6000 dola an an ameriken, si te ayisyen, pou yo gintan, pou yo jete Ismael. E kò polisye a? M tande yo leve l. Sa vle di kò polisye a nan men fanmi l, Ismael li menm nan? Wi. Li nan lari. Humm Ismael pa konn nan afè moun non. Mwen menm ki konn ap poze Ismael kesyon. Ismael di kitem non Jezi sim te gen lajan m tap fè pou ou non m di ma nou pap manyen afè moun nou pap vòlè sa w gen an nap viv ansanm avèl. Meni wi Men moun nan pa dosye kòk li ye a Sil te genyen pa la l ta rap dòmi Bagay yo wonte se pou yon matant li Waww pèp ayisyen bagay yo ekstrèmeman konplike ekstrèmoman tris donk nou kapab konprann lavi moun renouvle chak 24 èdtan nan peyi dayiti donk madam ismael mande èd nou donk nenpòt moun ki ta deside edel nou kapab fè sa se moman pèp ayisyen pou nou fè yon kout pye devan anbasad la frans. Monchè jounen jodi a te gen gwo mobilizasyon anpil sitwayen te kanpe ansanm avèk pann kat yo nan men yo, yo tap rele aba BINUH, aba Core Group, aba usa ak divès lòt peyi ankò ki gen anbasad yo nan peyi dayiti. Donk nou pral fon ti pale ansanm avèk kèk sitwayen, sitwayen bonjou, di nou kisa ki eksprime prezans ou jounen jodi a. devan anbasad Lafrans. Sèlman sa, jodi a, le fè ke nou deja la devan anbasad de Frans, nou antann nou devan anbasad de Frans, an menm tan tou gen anbasad Kanada, gen anbasad Etazini. Jodi a, e pou nou di non a bann peyi sa yo ki mete pye sou kou nou, pandan ke yo chwazi deja fè yon vye twit, yo mete Ariel Henry la. depi anviwon prèske 1 an edmi 18 mwa, ap peze kou pèp ayisyen an, ap fè n pase mizè, e yo gen Madanm Lalin, madanm sa a ki se manman gang yo ki te federe Jenèv. Ebyen jodi a ou wè ou menm kòm jounalis, pa gen kote ou ka mache, e premye fwa nan yon ane, pou rive an novanm, gen 7 jounalis ki sanse mouri ansasinay, nan zak yo fè sou nou. Ebyen jodi a, nou menm chofè moto yo, nou menm ansanm dèz òganizasyon pwogresis yo, pop! Nou di non! Nou menm nan Mouvman Leve Kanpe, nou menm nan Konbit, nou di non! E kòm yo di lekòl la se pou lendi, nou klè. Pandan lekòl la, yo di y ap apwovizyone ponp yo pou yo mete gaz ladan l, nou di tout paran, y ap mete inifòm sou pitit yo, yo pral mennen pitit yo lekòl, mache a 250 goud nan pòch yo, ni sa k gen machin, ni sa k gen moto, pou nou fè gaz nan tout ponp k ap ouvè an menm tan, san divèsyon. Sa vle di jodi a. Nou menm, nan kesyon mobilizasyon, nou menm òganizasyon de baz yo, nou pa gen grenn zòn oka ofèv. E sa fè, pa gen youn ki la, ki gen pèsòn moun ki ka met non nou nan okenn lis. Paske, nou reyèl. Enben batay sa, se yon batay ki pap kanpe. Nou se de militan angaje. Enben jodi a, nou sèmante 70 an fwa 7 fwa, batay sa, li pap kanpe. Enben jodi a, batay la se ranfòse li ye. Nou vle yon lòt tranzisyon. Pou tranzisyon, koupe fache, san fòs kote. E sa fè n di, tout moun rete mobilize, tann mo dòd, pa gen batay ki kanpe, se planifikasyon k ap fèt. Wè sa m di w, se tèt ansanm n ap fè pou n repouse Ariel Henry a tout alye l yo, pandan sa se bann kriminèl sa yo ki kenbe peyi a an otaj la. Mèsi. Merci citoyen se te yon plezi e ou menm solda kijan sa ye eske tout bagay anfom di nou poukisa ou la ki bon van k pouse ou epi lage ou pa bor isit. Okipasyon, e okipasyon peyi a li fèt bout pa bout. Chak espas gang yo pran, yo moute drapo Core Group, yo moute drapo Lèzetazini. Ala traka pou lave kay tè ayiti peyi zoranj chak nèg pran tranch ki koze sa men talè sa se pa bab kisa wap fè la ki mesaj ou pote devan la près jounen jodi a. Si zobe a cheka kaze peyi avek Ariel Henry ke pa gen plas poko se yo ki te bay gang sa yo ke nou mande moun sa yo jounen jodi a plas yo pa la retire pye yo sou tet peyi a ke Lendi sid yo vle, kom m tande yo di gaz ap nan ponp yo, mwen di pèp la, a chak pitit ou tou abiye avèk machin ou pou al achte gaz la 250 goud. 250 goud li pa gen dwa plis ke 250 goud. E tout sa k pral pase, li pap sou reskonsablite pèp la, se sou reskonsab Ariel Henry gang, fatra, dechè l ap ye. Yon sèl bagay nou di pèp la, jan mobilizasyon te kontinye a, l ap kontinye toujou. Nou wè, yo te panse nou ta pral di lekòl pap ouvè, yo wè. pou yo t al boule de seri lekòl, pou yo te lage sou kont opozisyon, pou yo t al tire sou de seri elèv, pou yo te di se opozisyon. Men jodi a la, pèp la wè, se pa nou ki te bloke lekòl, se pa opozisyon ki te bloke lekòl, se Ariel avèk gang li yo, Che 9 li yo ki te bloke lekòl, ki kenbe gaz la, ki kenbe lavi chè a, ki kenbe kidnapin nan, ke tout pèp la wè. Fòk Ariel ale pou lekòl ka ouvè. E pèp la di toutotan Ariel pa ale, lekòl pap ka ouvè. Jodi a, pa gen anyen wè, pwoblèm gaz la, ou tande yo di yo te ranje pou yo te moute l. Ou tande minis komès fatra sa, dechè sa, ansyen vòlè kidnapè sa, li di w pèp la ka achte gaz la plis ke 120 dola. Nou di misye, kòm pèp la lendi si Dye ve, li pral mennen pitit li lekòl, l ap pase nan ponp yo e nou pral gade pri 250 goud la gaz la ap vann nan pri a. E, nou pap kanpe nan mobilizasyon nou, lendi 14 ap gen manifestasyon. 18 novanm ap gen manifestasyon. Nan semèn nan, Pral gon kalandriye de mobilizasyon, aktivite k pral fèt ke Ariel Henry pa gen dwa ret nan tèt peyi a kòm yon fatra Ariel Henry, kòm yon dechè, kòm yon chyen vòlè, kòm yon gang li pa gen dwa rele. E sa fè wap gade nan tout geto yo la ou wè se bal kap tire. Nou mele paske nou bwav e manje. Ou wè tout la demi ri demi ak se bal. Ou wè kafou fèy se bal. Men nou menm kòm avangandis nou vin devan anbasad defans kòm fatra gang sa yo ki rann pèp ayisyen pa ka viv nou di yo ale! Nou pa mèsi ankò! Mèsi mèsi nap ale mèsi. Militan jiskobou pèp ayisyen moun sa yo pa konn plante militan jiskobou merci beaucoup se te yon plezi donk eske koral la pap fon ti chante puisque m wè anpil jèn gason pa gon ti slogan yon ti deviz yon ti bu. Ebyen lagel devan la près silvouplè. Vwala medam matmwazèl e mesye se konsa sitiyasyon an tap dewoule devan anbasad la France. jounen jodi 10 novanm 2022 a. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal nou. Ayiti peyi spesyal. Hey pèp ayisyen bagay sa resi twòp pou mwen. Daniel, yo voye mesaj pou ou Daniel. Apèl peye pou Daniel. Mezanmi nou menm ki konn Daniel, voye mesaj la pou li. M ap retounen sou tan manman m. Pase sou tan manman m, lè w tande gon fi k ap fon yon ti pa chat anba raje ansanm avèk yon gason, lè sa pa t gen telefòn ou tande m ap filme w, m ap ouvè baay la, m ap foure telefòn nan, m ap fè kè a, kolòn vètebral pou m voye ale non. Nan tan manman m pèp ayisyen, ou menm si w marye ansanm avè nèg la w timid. Non m ap retounen sou tan sa mwen menm pase la bagay la konplike m p ap kapab. Lè konsa, lè w pral pase a laksyon, ou di cheri etèn limyè a, fèmen pòt la. Non, jounen jodi a e nan lari nou fè l men, nan tan manman m, frè e sè byeneme te gen sa ki te rele entimite, wi. Non, zafè w tande foto sa sou telefòn, non pa t gen bagay konsa. Menm sou kabann non kou jan w marye a nèg la ou ap di etenn limyè a silvouplè m pa ta bezwen di w lè w jèn antouka ti medam mezanmi pran tèt nou wi pase bagay yo difisil deyò a e nou konnen respè pa vann nan mache batay pou nou rete ansanm avèk entegrite nou dinyite nou respè nou se trè zenpòtan jan m toujou renmen di l ayiti diktatir lapèl dè zanti ayiti demokrasi larepibilik dè koken sèl vòlè yo k ap rete ki viv ravèra ki mouri ak akara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwar a la pwochèn. Bizou bizou one love.